enplike tout kò l nan asasinay Jovenel Moïse. Se Claude Joseph ki kòmandite asasinay Jovenel Moïse. E se sa k fè m te toujou di nou, lè ke Jovenel Moïse rele Claude Joseph pou l di ke li pa konprann sa k ap pase lakay li, katouch ap tire, li te di ki, Poze prezidan, m pral reyini avèk CSPN nan an ujans pou n voye sekirize yo epi sa k pa t janm fèt nad marinad jiskaske yo masakre Jovenel Moïse. Mwen m pa rele sa asasinay. Pase asasinay gon jan l fèt. Sa s on masakre yo fè sou Jovenel Moïse. Daprè jounal kolonbyen, tande wi, s on chèn televizyon nan peyi Kolonbi k ap prezante yon edisyon spesyal nan yon jounal ankèt ke yo fè sou asasinay Jovenel Moïse lan. Noticias Caracol fè konnen premye minis k ap vòlon pòs nan peyi Dayiti a, Claude Joseph, te nan yon reyinyon kote tout detay sou asasinay ansyen prezidan Jovenel Moïse lan te planifye. Humm! M di nou ke lè nou wè se pale cho TV ki di yon bagay, Se ratifye, nou mèt mache di l toupatou. Nou pa nan fè voye moute nou menm. Nou souche tout kote. Nou nan palè, nou konn sa k ap diskite. Nou konn sa k ap diskite nan primati. E, ankèt la fin soti la, Claude Joseph gen tan ap kare l la, medam mesye, enfòmasyon m gen de bòn sous, pou l wè kòman l ka fè lajistis pa rive sou li. Hum! Sa vle di, moun ki konn ap di manti m ap bay nan chanèl la jodi an nou bay mwen rezon e video ap vini nou gen video a la wi video ankèt la san espanyòl li ye moun ki pale epi konprann espanyòl pral tande sa Televisión Noticias Caracol ki twouve l nan Bogota kapital peyi kolonbi di daprè Noticias gen 7 nan manm kòmando kolonbyen yo ki te okouran sou plan pou touye Jovenel Moïse lan. Petèt, se sèl nou, nan peyi Dayiti, pa t okouran. Paske, lè yon moun di yon bagay, nou di se voye moute. Anben, Noticias di ke se Claude Joseph ki touye Jovenel Moïse. Se yon ankèt Noticias Caracol mennen nan anviwon 5 peyi, Kolonbi, Venezuela, Panama, Ayiti, Etazini Damerik. Sa vle di se yon ankèt kote nèg yo retrase pakou tout mèsenè yo, Claude Joseph, nan tout rankont yo, e m ap di nou se yon rankontr ki fèt Petyonvil. Menm jou Yap asasine Jovenel Moïse lan, rankont lan fèt Petyonvil, paske w konnen Claude Joseph, Jovenel Moïse te gentan revoke l nan tèt leta nan lendi. Jovenel Moïse pral mouri nan lannwit 7, donk 6 pou 7. Sa vle di rankont lan fèt nan madi maten, ok, ki te 6, yo te revoke misye kòm premye minis, 5 jiyè. Se yon rankont ki fèt nan yon otèl Petyonvil e nan jou yo k ap vini la m ap vin ak non otèl la pou nou, kote rankont la fèt la. Kèk nan mèsenè yo te la. 5 nan mèsenè yo te nan rankont sa. Nèg yo t ap planifye sou asasinay la. E n ap gade nan kò Jovenel Moïse, nou wè gen kout mato. Yo pete zye misye ak yon kout mato. Yo maspinen tout kò Jovenel Moïse avèk mas. Pou kraze beton. Hee ki krim sa ta ye mesye. Pou yon neg te byen avek yon prezidan peyi dayiti. Bon yon prezidan. Bon te pè enpot moun ou ta byen avel. Ou planifye asasinay li nan eta sa pou kisa. Pou pouvwa. Pou gade koman ou ka vin prezidan peyi dayiti. Aloske neg la tale nan yon eleksyon li menm. Menm si son eleksyon nou te konnen ki te mal fagote. Kote se chwazi yo te chwazi. Jovenel Moise yo metel sou pouvwa. Men kant byen menm. Li t ale nan yon eleksyon ke pèp la chwazi l. Li chwazi w kòm premye minis, ti GNB w te ye, nan mouvman pou voye Aristide ale, boujwazi sal nan peyi Dayiti pran w, yo voye w al fon doktora nan peyi Lafrans, ou tounen pa bò isit, ou vin asasine nèg la paske w met nan tèt ou, si w al nan eleksyon pa gen moun k ap vote w, ou touye l. M apral di nou ke, Nan rankont sa, Claude Joseph fè mèsenè yo konnen, Nou prale pou n mande misye pou l demisyonnen. Si misye pa vle siyen lèt demisyon, paske m te di nou se 3 lèt ki te gen tan prepare, sa w wè Claude Joseph te soti bò 3 zè di maten an, se te yon lèt ki te la depi nan maten, tout bagay byen prepare sou òdinatè l, lèt demisyon, Jovenel Moïse avèk 4 boujwa nan Pòtoprens, yo planifye tout bagay. Donk, Claude Joseph te gentan prepare tout afè l, e w pral wè Jovenel Moïse mouri a inè di maten, twazè, lèt ki anonse, kominike ki anonse lanmò Jovenel Moïse lan soti. Son bagay ki byen planifye. Pa okipe nèg kap ban nou nad marinad non. Fòn kale je nou nan ankèt sa a. E se pa san rezon Dimitri Herard ou wè yo mete l an izòlman. Yo pa mete l nan penitansye nasyonal. Paske plen bagay pou ki di. Claude Joseph touye Jovenel Moïse paske li revoke l nan tèt primati an. Li di m ka vin prezidan, m pral moutre w m pa nan tete lang, m pa nan betiz, devan pouvwa, m pa nan jwèt avè moun. Nan rankont lan, kòm jodi a m pote non Claude Joseph la pou nou, e Noticias Caracol pale de sa tou, m ap di nou men sa Jovenel e Claude Joseph te di nan rankont lan. Mesye, nou pral kay misye pou nou mande l demisyone. Sa map di nou an se enfòmatè m ki ba mwen li. Mwen m pwòp m bwè se tou patou. Li di ke lè n rive nap mande misye pou l demisyone lèt la ap nan men nou. Si misye pa demisyone premye aksyon nap fè nap kase men l. Efektivman nou wè men goch misye kase paske Jovenel Moïse son goche. Son nèg sa ak men goch li ekri. E yo kase men goch misye. O nivo de koud lan. Misye ap pèsiste, li ap pèsiste misye pou li siyen lèt la. Misye pa vle. Kout mato fè kèkè nan kò misye. E map di nou gen lòt ankèt ki revele ke Claude Joseph vrèman se otè entèlèktyèl asasina Jovenel Moïse lan. Gen yon ankèt FBI pibliye Mwen menm, mwen gen primè a, mwen gen enfòmasyon an. Ankèt lan pral soti sou pe, nou mèt tann sou pe nap jwenn ankèt sa, kote FBI fè konnen Claude Joseph se otè entèlektyèl la. Antouka, Noticias pran devan, m di nou videyo a la, m pral lage l talè, poze san nou, se mwen kap enfòme nou. Nou te konn ap di map bay manti, fòn tann mwen la. Video ap vini m pral lagel tout alè. Antouka m pa vle pale anpil fè kont, m konnen nap tann video a. Ann gade video ankèt Televizyon Noticias Caracol ki twouve l nan vil Bogota, kapital peyi Kolonbi. Gade sa. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Exclusivo, Noticias Caracol. Muy buenas noches. Después de una exhaustiva investigación con fuentes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Haití, la unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar el rompecabezas del crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse. Uno de los hallazgos más explosivos tiene que ver con este hombre, el que ustedes ven aquí en la pantalla, el actual primer ministro de Haití, Claude Joseph, quien según los indicios de las autoridades de Haití y del FBI de Estados Unidos, sería el autor intelectual del magnicidio. Me acompaña Ricardo Calderón, editor de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Ricardo, muy buenas noches. ¿Y cómo se llega a una conclusión tan grave? Juan Roberto, este rompecabezas se armó a partir de los testimonios de tres colombianos, los hermanos Germán Alejandro y Jonathan Rivera y un soldado retirado del ejército. A partir de estas declaraciones fue posible unir las piezas de un plan criminal que tiene al país del Caribe en una seria crisis política. Empecemos la historia de la forma como se habría fraguado el magnicidio. El magnicidio de Jovenel Moise comenzó a planearse en noviembre de 2020 en este edificio, la sede de CTU Security en Miami. Allí estuvieron reunidos el venezolano Antonio. Nous regardez, nous, nous samedi pour monde qui parle et puis comprend l'espagnol. Sa vle di, nan pale show TV nou pa bay manti. Tout sa n di verite li ye. Ou mèt kouche sou kabann ou rale lorye w di verite a nan men w. Tout moun m te di yo nou pa y ap arete yo? M te di nou Dimitri Herard, m te di nou gen 3 ministre, m ap vin ak lòt yo. Poze san nou. Donk nou gen Claude Joseph sa kenbe sa toujou. Nou mèt mache nan la repiblik di se pa le show TV ki bay nou enfòmasyon sa. Map di nou mèsi pou fidelite nou, mèsi pou atansyon nou a chanèl pa le show TV an. Pa ezite envite lòt moun fè menm jan avè nou.